Thalassémie. Byen avan tout choz, fò m fè yon ti eksplike nou ki sa maladi sa ye. Lè y ap pale de glisemi, an kreyòl yo rele l maladi a sik, ok. E maladi sa li menm li s on tiyè silansye, kote ke gen plis pase 530 milyon moun nan mond lan ki soufri de dyabèt sikre e gen yon gwo pousantaj kote ke l prale de 30 a 40 pousan an ogmantasyon kantite moun ki soufri dyabèt nan mond lan, e dyabèt la jan m te di a se yon tiyè silansye. E mezi kontwòl glisemi yo, yo menm yo obsolèt. Fason ke moun kontwole sik yo se avèk Nou konn wè yon ti dispozitif klasik kote ke ou pike dwèt ou, ou mete san sou yon bandlèt, ok, e dèke ou met san sou bandlèt li menm li kontwole l. Men sa li obsolèt paske lasyans ap evolye. De jou an jou gan bann avanse teknolojik kap fèt nan tout domèn nan mond lan, men espesifikman nan domèn CGM nan, nan domèn. siveyans kontini glisemi an pou revolisyone fason ke moun ki soufri maladi sik yo ap viv, ok, pou pèmèt ke medse tretan yo yo menm kapab pran swen yo bokou pi byen e fè ke yon moun ki soufri maladi sik pou l pa tonbe nan yon koma dyabetik, pou l pa gen yon pik kote ke suk li monte on sèl kou oubyen li desann, gras avèk CGM nan l ap ka konnen kilè sik la monte, kilè l desann, paske MLC Engineering li menm nan kaptè ke li genyen an, kaptè sa otomatikman ke swa suk la monte oubyen l desann, l ap fè on ti bip, l ap fè on alèt e ou menm w ap konnen ke gon pwoblèm, otomatikman medsen tretan ki t ap swiv ou li menm Pi devan nou pral konprann sa sa vle di lè m di metye traitant an ki t ap suiv lan, l ap ka konnen kisa pou li fè. M ap redi nou ankò dyabèt la se yon tiyè silansye. E MLT Engineering li menm se yon yon sosyete denjenyeri ki nan yon domèn ase inovan, yon domèn sanitè kote ke nan domèn ke yo ye a y ap travay pou kreye yon pwototip kontwòl glisemi an de manyè kontini. Gen lòt tip de CGM ki egziste nan mond lan, a la sèl diferans ke MLC pote yon inovasyon teknolojik kote ke sistèm pa l la li menm li gen yon alèt sou li e alèt sa ap pèmèt ki sa, ap pèmèt ke ou menm ki soufri maladi dyabèt ki genyen ki itilize CGM MLC an, ke medsen k ap swiv ou an li menm li ka konnen ki sa ki genyen, ki sa pou l fè. An gwo se te sa ti rale ke m t ap fè pou nou, pou m eksplike nou kisa ki dyabèt la, poukisa yon moun li menm ki soufri dyabèt li ta nan nesesite pou l itilize yon kontwòl kontini de la glisemi e tout sa yo pi devan nou menm ki envestisè avize n ap konprann ke mache a se yon mache ki an plèn kwasans paske pa gen yon gwo anpil antrepriz ki fè sistèm CGM nan mond lan. Donk pwiske mache an plen kwasans, ou menm ki la ki pozisyone w pou envesti nan yon teknoloji inovant konsa, pi devan wap wap ere paske benefis futur yo ka depase sa ke ou menm ou pat menm espere. Donk se sa, se se de sa ke nou pral vrèman pale aswè a. Nou t nap pale de maladi, nap pale de yon kriz mondyal, men nap sitou pale de envestisman. Dyabèt la son kriz mondyal ki rete enkontwolab, kote ke gen yon granmoun sou 10 ki soufri de dyabèt sikre, sa bay yon total 537 milyon moun nan mond lan, janm te di an, chif yo ase wo e li e li grandi konsiderableman nan mond lan. Poukisa? Dyabèt la son maladi ki sitou lye avèk 2 twa faktè. Youn se leredite, lòt la se strès de lavi de tou lè jou, twazyèm nan se alimantasyon nou. E nan mond lan nou rann nou kont ke tout pwoblèm sa yo, yo la, pa vre? Eredite a ou pa ka kontwole l, sa vle di si grann ou, manman w, manman manman w, matant ou te soufri maladi dyabèt la, ou gen posibilite ou menm pou w, pou w. pou ka soufri dyabèt. Dou lenpòtans pou kontwole sik ou regilyèman. Men, strès de lavi de tou lè jou la, ki moun ki ka di jan mond lan ye a? Nan wè kèlkeswa peyi ke li ye, kit se yon peyi rich, kit se yon peyi pòv, kit se peyi tyè mond, kèlkeswa peyi li ye a, gen diferan faktè ki ka rann ou ke w strese e kapab mete w nan yon sitiyasyon kote ke ou jis wè ke w al ka doktè epi yo kontwole sik ou, yo di w ke li vrèman wo. Timoun tankou granmoun soufri maladi sa a, e gen 6 pase 6 pwen 7 milyon pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri de koz lye a dyabèt. Eske nou wè laj la? 20 tan. Imajine yon jèn 20 tan k ap mouri paske l soufri dyabèt. E yon tyè nan yo, yo gen mwen de 60 an nan kantite moun ki mouri de dyabèt la. Donk se yon fason pou m di nou ke flewo a la. gen posibilite ke avèk yon sistèm kontwòl kontini de la glisemi ke nou kapab chanje fason ke moun ki soufri maladi sa ap viv nan mond lan e pèmèt ke yo kapab viv pi lontan. Gen 12 pwen 2 pousan desè dadilt ki asosye a dyabèt sikre. Sa vle di kisa? Selon tout analiz ke yo fè yo, Selon tout statistik ke yo fè nan mond lan, nan kantite moun k ap mouri, nan yon chif 100 pousan de desè, gen 12 pwen 2 pousan ki lye li menm avèk maladi dyabèt dirèkteman. Gen 1 pwen 2 milyon danfan e dadolesan ki soufri de dyabèt sikre de tip 1. Eske nou wè sa m t ap di nou an, timoun, adolesan, granmoun, fanm, menm fanm ansent soufri de maladi sa. Gen yon granmoun sou 9 ki gen yon tolerans o glukoz altere. Sa bay yon to on efektif de 541 milyon moun, gen yonn sou 18 ki gen yon glisemi a je altere. Sa vle di ki sa? Nan kantite moun ki nan mond lan, gen yon moun sou 18 ki genyen yon glisemi a je altere, sa vle di lè l kontwole sik li le maten, menm si se pa yon moun ki soufri maladi dyabèt lan, li rann li kont ke nan range nòmal ke l ta sipoze ye a, li pa ladan l. Donk moun sa li menm li a o risk pou l al devlope maladi dyabèt la. E tout sa bay yon efektif de 319 milyon moun ki rele pre-dyabèt. Èske nou konprann? Gen moun ki soufri maladi dyabèt, gen 319 milyon moun ki yo menm nan ranj pre-dyabèt. Si n ta fè total kantite moun sa fè a, li gen tan bay yon efektif, ann ale pou nou wè, On ka sou 2 dyabèt sikre kay granmoun ki pa dyagnostifye ki bay on efektif 240 milyon moun, 537 milyon moun ki deja gen dyabèt, 319 milyon moun ki rele predyabeti, predyabèt. Sa vle di, kantite moun ki soufri dyabèt nan mond lan oubyen ki predispoze pou soufri dyabèt oubyen ki gen on glisemi alje atere a, si nou fè total la li ase, ase kolosal. Ok. Donk, son fason pou m di nou ke MLC ap evolye nan yon domèn, nan yon domèn sanitè, e MLC li menm, domèn sanitè la vle di ki sa ke n ap fè yon travay kòmsi ki bon pou lasante, pou lasyans, pou pèmèt ke moun ki soufri yon maladi kapab viv pi byen. Men an menm tan tou, pandan ke nou ap fè sa, se yon posibilite ki genyen pou nou fè kòb, pou nou met lajan nan pòch nou. Evolisyon enstriman glisemi yo, li pase de glikomèt klasik pou l ale a sistèm de siveyans kontini di glikoz ki rele CGM. Glikomèt klasik yo se glikomèt ke nou souvan itilize yo yo menm ki fè yon mezi peryodik. Ki jan sa fèt? Se avèk de ponksyon de dwa, anviwon 15 ponksyon pa jou. Sa se sitou nan ka yon moun ki soufri maladi dyabèt la lontan, ou di mwen si ki kote sik moun sa toujou wo. E lè sa se de moun ki le pli souvan ki oblije malerezman ale sou pran ensilin. Kontwòl la li efektye a l'initiative de l'utilisateur. Sa vle di kisa? Sa vle di ke se moun nan ki malad la ki pran desizyon li menm pou l kontwole suk li. E si l pa pran desizyon an pou l kontwole l, li pa konnen kijan l ye. Jiskaske yon bon jou l monte twò wo epi l sot tonbe, oubyen l desann twò ba l sot tonbe tou. Pa gen okenn suveyans a distans. Sa vle di medsen tretan an li pa gen anyen l ka fè Toutotan moun sa pa vin nan klinik li pou l kontwole suk li oubyen moun nan pa gen ti bandlèt li, ti ti ti glukomèt klasik li lakay li pou l kontwole pou kont li. E le pli souvan, gen de pasyan k ap fè ekonomi ki di a m pa pral kontwole l chak jou, m a kontwole l de tanzantan yon lè konsa. E gen de pasyan tou yo jis pa kontwole l pa neglijans de moun ki soufri maladi an paske li gen tan ap viv avèk li deja nan tèt li, li di a L ap desann pou kont li. Donk se tout sa ki fè ke yon moun ki soufri maladi dyabèt, li ta pi, li ta preferab ke l itilize yon sistèm de siveyans kontini. Pou ki sa? Sistèm de siveyans kontini an, se kòm si li gen mwens anmèdeman. Sa vle di ou pa oblije la PD kontwole, ou fè yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou. e gon siveyans 24 èr si 24 e gon siveyans a distans dè endikatè. Sa vle di ou fè yon sèl fwa enstalasyon an swa yo mete l nan abdomèn ou oubyen nan bra ou e medsen ki swanyan, medsen tretan an li kapab kontwole l pou ou a distans paske kaptè la li relye dirèkteman avèk smartphone ou e lè sa kontwòl la ka fèt chak jou 24 èr si 24, 7 jou si 7 Sistèm CGM nan l ap kontwole kantite suk ki nan san ou. Se sa ki fè mwen menm mwen panse ke li preferab pou yon moun ki soufri maladi dyabèt la, si l vle viv pi lontan, si l vle viv pi byen, pou l kòmanse pran enfòmasyon sou kijan yo itilize sistèm CGM, E sistèm CGM yo yo menm, antanke ranplasman glukomèt klasik yo, yo kòmanse a ganye an popilarite kay dyabetik yo kay sa gen sèlman 5 ane. E le fèt ke se sa pa fè tèlman lontan, nou fini pa rann nou kont ke mezi peryodik yo pa sifi paske gen twòp moun ki mouri nan mond lan avèk maladi dyabèt, MLC li menm ki deside pozisyone l pou li kreye yon sistèm se GM, ou menm kap swiv zoom sa aswè a oubyen kap regade l an redifere sou entènèt depi jodi a ou kòmanse pozisyone w pou ou menm ou deside vin yon ko ko pwopriyetè MLC pou vin yon envestisè e antanke yon envestisè ou gen posibilite pou achte Des parts d'investissement ki pral echanje contre des actions de la future entreprise e lè sa ou menm w ap ka chita epi lajan w ap fè lajan pou ou e se sa li menm ki rele envestisman. Jan m te di otou debi an, mezi peryodik yo yo pa sifi. E paske mezi peryodik yo pa sifi, gen de antrepriz yo menm ki deja pozisyone yo pou yo vin fè kisa, pou yo kreye yon sistèm. Se GM ki deja an vant sou mache a, m ap pale nou de de antrepriz lidè, se Freestyle Libre avèk Dexcom. Freestyle Libre li menm li se lidè nan endistri de sistèm de siveyans anliy, Dexcom vini aprè l, Kou freestyle lib se 80 dollars pou 14 jours. Kou Dexcom se 80 dollars pou 10 jours. Nou rann nou kont, pa rapò avèk jan pri yo ye a, se youn nan rezon ki fè pa gen ankenn moun, anpil moun ki itilize CGM. E le fèt ke se yo 2 ki sou mache a, ki sa sa fè? Yo pozisyone tèt yo an monopòl. Yo deside pou yo gen, wè, yo gen menm kou, 80 dola, 80 dola. A la sèl diferans, youn pou 14 jou, youn pou 10 jou. Vwala de kwa il en est, lè pa gen anpil antrepriz sou on mache de libre échange ki nan yon domèn. MLC li menm pral revolisyone sa, l ap vini avèk on sistèm CGM, Li mete on inovasyon teknolojik ladan l ki pèmèt ke, kontrèman avèk sa yo ke n ap gade la, gen yon bip ki fèt, on alèt ki di, atansyon, sa mont, atansyon, sa desan, men kou a lontan mwen chè ke ni Fristalib, ni Dexcom, paske selon, selon kalkil ke MLC te mete, nou t ap pale don afè de, E nan 530 milyon de moun nan, gen yon ti pousantaj tou piti ki itilize Dexcom ak Fristalib. Men pousantaj sa li ankò, li an plen, li ap grandi chak ane. Paske konsomatè yo rann yo kont ke moun ki itilize sistèm CGM yo, lavi yo pi byen, yo viv pi lontan e kontwòl la fasilite san yo pa oblije ap pede pike dwèt yo de tanzantan. sistèm sa l ke l pral itilize, men pandan l kreye l la, li mete l ouvè pou pèmèt ke anpil moun kapab vin envestisè pou finanse stad de devlopman an, e lè sa a, moun ki finanse yo, yo vin kopwopriyetè. e lò vi yo vin kopropriyetè, y ap gen dwa avèk dè dividand, e dè kon pal de dividand, on pal de kèlke choz ki sera a vi pou dè jenerasyon a venir. Vwala de ki sa n ap pale, n ap pale de de mond lan, n ap pale don fleo, n ap pale malerezman don maladi ki afekte anpil moun, ki afekte dè fanmi pwòch, de zanmi pwòch, de de zanmi lwen tou. Ebyen n ap pale de posibilite pou nou kapab amelyore lavi yo pou yo viv pi byen, men fason yo ka amelyore lavi yo pou yo viv pi byen an se itilizasyon yon sistèm libre de contrôle ki rele CGM, e ou menm kap gade zoom sa, m'envite w aswè a, kòmanse reflechi ak posibilite pou w enskri, e si wap gade sou Facebook, wap ou kapab pran inisyativ, swa pou kontakte youn nan nou, mwen menm oubyen Oudi, 2, 3, 4, 5 an, e lè sa w ap kapab jwenn retonbe ekonomik yo. Antrepriz ki kreye sistèm CGM yo, yo pa ka reponn a demand sou mache a paske gon bas konkirans dè antrepriz ki mennen a yon monopòl, sa ke m te di talè a, e gon kou elve dè pwodui, 80 dola pou 14 jou, 80 dola pou 10 jou. Yon konsomatè, yon pasyan ki malad, li gen tan omwen a 240 dola pou youn, li gen tan a 160 dola pou yon lòt, nou rann nou kont ke pri a egzajere, pri a wo, pou yon ane, sa bay moun nan plis ke 1600 dola ameriken pou l kontwole sik li sèlman, san konte tout lòt depans ki genyen chak jou. Ki fè ke pa gen ase aksè itilizasyon CGM nan pou tout moun nan mond lan. Se sa k fè. Nou pral envite yo pou yo vin rejwenn MLC depi kounye a, vin envestisè kounye a, e lè sa a lè w pral gen pou achte CGM pou w itilize a, ou konnen w ap achte l nan biznis ou, w ap itilize l kòm kliyan men an menm tan tou chak fwa w pase yon w achte w achte w achte yon CGM ou fè ou fè yo mete l pou pou 14 jou oubyen pou 1 mwa kantite tan ke MLC a ap deside a, w ap fè yon kòb ladan l. Vwala lenpòtans ke enfòmasyon sa yo retonbe nan zòrèy nou nan bon moman. M swete ke nou menm ki sou zoom nan k ap gade apre sa, swa n ap rele pou n konnen kijan pou nou fè sa, oubyen n ap rejwenn gwoup whatsapp yo, Roody ap mete lyen an andesou zoom facebook la pou nou, pou nou kapab rejwenn gwoup whatsapp lan, e lè nou rejwenn gwoup whatsapp la, n ap ka jwenn bokou plis enfòmasyon, kijan pou nou enskri, kijan pou nou pase alaksyon, eksetera. Nou pral kreye yon sant dejenneri e bi prensipal la se pral kreye de sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante. Tach prensipal sant dejenneri sa a se devlope teknoloji an, konsepsyon, sètifikasyon e miz sou le mache entènasyonal tout Tout byen de konsomasyon ki nan domèn teknoloji medikal oubyen MedTech. Mizapa CGM nan ke MLC ap kreye, apre sa nou pral gen pou n kreye dot tip de pwodui toujou nan domèn teknoloji medikal pou revolisyone lavi moun ki soufri de diferan patoloji, de diferan maladi, men pou kounya nou kòmanse avèk dyabèt. Nidexcom Nefistalib li ouvè pou tout moun konnen, e se yon teknolojik ki ouvè kote ke kèlkeswa moun ki vle a ka deside rantre nan domèn nan mwayennan ke l gen kòb pou l fè l, mwayennan ke l gen des enjenyè, des chèrchè ki kapab, ki eksperimante, ki kapab fè travay sa pou li e fò m di nou ke MLC li menm l ap travay avèk les meilleurs pou l kapab ofri yon pwodui de meyè kalite. E pandan ane ki sot pase a, nou te nan etap 1 de finansman an, gen bann ba, gen bann avanse ki gen tan fèt, kreyasyon pwototip la deja fèt, kounye a nan ane 2023 a n ap gen pou n fè devlopman yo, e se ap yon trè bèl ane paske nou, MLC grandi byen rapidman, gen tan gen yon bann, plis pase 2000 moun ki deja envesti pou yo finanse kreyasyon sant de jeneri sa a e mwen swete ke pandan ane sa a, chif sa li grandi de manyè eksponansyèl pou pwojè a ka ale bokou pli rapidman e lè sa pou kreyasyon sant de jeneri an fin fèt, pou pwototip yo kreye, pou yo kòmanse vann sou mache a e dèke yo kòmanse vann sou mache a, moun ki soufri dyabèt yo ap ka itilize l. pou yo ka gen yon pi bon sante, men ou menm avè m ki envesti nan kreyasyon enjenyeri an, n ap kapab jwenn yon retonbe ekonomik, se a kwa nou tout ap aspire pou nou gen de revni pasif dane an ane. E sant denjenyeri sa a se yon platfòm kote ke ap gen de dizèn e de santèn de direksyon diferant ki pral, ki seront mises sèlman a moun ki gen de pwoblèm de glisemi. Sistèm sa li tanporè e dire de vi li ap pou 14 jou. Apre sa, w ap enstale yon nouvo sistèm. Enstalasyon sa ap fèt sou bra w selon enstriksyon ki ki ap kole dirèkteman a aparèy la. Se tankou se yon fèy ditilizasyon ok k ap di men kijan pou itilize l e ou menm w ap deside enstale l pou 14 jou. Sa ba w yon sa ba w omwen 2 2 CGM MLC ke w ap mete pou yon mwa. Pandan fonksyonman aparèy sa a, l ap ka mezire chak minit nivo sik ki nan san ou e l ap konstwi pou ou yon kalandriye de mezi. Sa vle di, medsen tretan w lan li menm ki kapab, l ap kapab ale, mwa dènye, mwa apre, mwa avan pou l konnen kijan sik la evolye, kijan l te ye an janvye, kijan l ye an fevriye, kijan l ye an mas pou si son pwolèm di a ki ap voye yon sinyal sou smartphone ou pou e se dènye l ap gen posibilite pou l reyaji rapidman. Se dènye a n ap pale de pasyan ki soufri de dyabèt la a sinyal la pou l evite evantyèl konplikasyon. Kontwòl glukoz lan Le contrôle du glucose permet d'augmenter considérablement la durée de vie des utilisateurs de ces systèmes. Sa vle di ki sa? Yon moun ki soufri maladi dyabèt e ki pa kontwole l regilyèman, li gen anpil chans li menm pou maladi sa pote l ale rapidman pou l de pou l mouri de li. Men avan ke l mouri an, ki sa k sipoze fèt? Kontwole suk la regilyèman. Si w poko gen yon yon sistèm CGM ke w ap itilize. Pa jwe ak maladi sa paske yon moman l ap voye w ale. Ou ka nègle'te ou tonbe nan yon koma dyabetik epi ou mouri. Kontwole sik ou regilyèman. Kontwole sa ke w ap manje. Evite tout faktè de strès. Dèfwa ou pa ka evite l men yo vini kanmenm. Men lè yo vini konnen ke ou pa gen anyen ou ka fè pou sa, pa gen, kòmsi Sèlman ou menm ou pa ka pran tout chay monn nan, mond lan pou mete l sou tèt ou. E si yon pwoblèm rive, konnen ke w soufri de maladi dyabèt, konnen ke strès la ka ogmante l e si l ogmante l sa ka fè w pa byen. Donk jwenn yon fason kòmsi pou pou lache priz, pou lese ale tout sa k ka deranje w pou ou menm ou ka viv mye, ou ka viv byen. Men kontwole sik la regilyèman. Sa medsen an di w fè a, fè l. Pran medikaman w a tan. Pa manje sa w pa dwe manje Pa tan, pa gade, pa tande bagay ki ka al deranje w. Se tout sa yon moun ki soufri maladi dyabèt ta sipoze fè, ann atandan ke li itilize yon sistèm CGM k ap pèmèt ke l ka fè kontwòl glisemi an regilyèman, 24 trè sou 24, 7 jou sou 7. Karakteristik sa yo yo trè enpòtan pou moun ki. ki vle kontwole nivo de glukoz yo, pa konsekan, de plis an plis de moun itilize sistèm CGM paske se sèl moun ki malad yo vrèman ki konprann kisa yap pran. Avni, avni an li nan men nou, nou menm ki soufri maladi dyabèt, lavni an nan men nou, sante nou nan men nou. Pase de, pase de de, kòman m ka di sa, de yon glucomètre klasik a yon sistèm CGM, li pa twò konplike, se jis desizyon ou sèlman gen pou pran. Nou menm ki envestisè, avni an nan men nou tou paske jodi a, nou gen posibilite pou nou pou nou revolisyone lavi moun ki soufri maladi sa yo. Nou gen posibilite pou avèk kòb ki nan pòch nou, nou deside finanse yon pwototip ki li menm pral pèmèt ke yo viv mye, e pwototip sa ke nou finanse a, n ap fè yon travay nòb, n ap fè yon travay imanitè, n ap fè yon travay sanitè, men paralèlman tou, pandan ke n ap fè yon travay sanitè, n ap fè yon travay pou jenerasyon k ap vini yo, pou pitit pitit nou, paske lè nou vin yon envestisè kounya, nou envesti nan yon teknoloji ase inovant, e ke li menm pral ban nou dè retonbe futur, dè dividend futur, L ap bon pou nou, l ap bon pou pòch nou, men l ap bon pou pitit nou tou. Je sè pa ou gen dwa di ou deside envesti yon kòb iks, epi kòb sa li menm li miltipliye pa san, li miltipliye pa mil, epi ou pran kòb sa ou fè sa w vle ansanm avèk li, ou peye bon inivèsite pou pitit ou, ou achte de mezon de rèv, e ou pran yon pati ladan l ou re-envesti, sa depan de nou menm. Sa depan de kisa ke nou vle fè nan lè 5, lè 10, lè 15 pwochèn zane a venir. Sa depan de kijan nou vle ke avni an ye pou nou, pou nou deside pou nou vin yon envestisè ki avize. Yon ban, yon bann moun panse ke envestir è riske. Envestir è riske se sèlman e sèlman si nou pa pran tan pou nou fòme nou a sou kisa ki rele envestisman. Gen yon bann bagay sou entènèt la nou ka aprann. Abone a Obed Kiyosaki pa egzanp, Sa ka pèmèt nou vin konprann ki sa ki envestisman, konnen lè diferan palye ki jan moun ka fè kòb la, se yon bagay ki ka pèmèt ke ou menm ou pran desizyon pou vin envesti. Ou ka deside ret anplwaye tout vi w, sa depan de ou. Sa depan de ki rèv ke w genyen. Sa depan de èske w vle lè w gen 60, 70, 80 tan pou ou kite djòb sa a, w al nan retrèt oubyen w oblije al travay yon lòt kote. Sa depan de ki sa w vle kreye, ki sa w vle kite kòm eritaj. Men nou menm ki envestisè, nou konn ki sa nou vle kite kòm yon eritaj. Nou vle kite yon eritaj denvestisman. Nou vle kite yon eritaj de batisè. De batisè, de moun ki pran kòb yo, ki te ka fè sa nou vle ansanm avèk li, ki te ka gaspiye l, oubyen ki te ka fè antanke biznisman, fè pwòp biznis pa nou nan peyi nou san ke nou pa kè de sa k ap pase nan mond lan. Men an menm tan tou, nou ka deside di nou vle vin de envestisè avize, nou pran de fòmasyon pou sa e nou chèche de envestisman rantab, imanitè, sanitè ki pral revolisyone planèt la pou le mye, ki pral revolisyone lavi moun yo pou le mye. E lè sa ou fè yon travay nobl e pa. Pandan ou fè yon tavay nòb la, ou fè yon travay entelijan. Donk se sa k fè nou wè nan afich sa, yo di ke l'avenir est entre nos mains. Nou de, nou pouvon mentnan pran la décision d'investir et de changer quelque chose. Alò desizyon sa li nan men nou, se nou menm ki konnen si nou ap pran l, e si nou ap pran l, Ki òf MLC fè a envestisè yo? Li ofri nou posibilite pou nou vin ko-pwopriyetè antrepriz la pandan ke n ap achte dè par denvestisman. Ann ale, nan pale rapidman nan chif yo, n ap pale denvestisman, 50 pousan par ap rete an pwopriyete pou antrepriz la, 50 pousan pou lèzenvestisè. Sa vle di, sa se sa va se fè mwatye mwatye. Gen 20 milya de pa o total. Emisyon total de pa lan se sèlman 20 milya, li pa plis, li pa mwens. 10 milya de pa se montan total òf de vant lan, jan ke nou wè l nan slide lan, 50, 50, 10 milya pou antrepriz lan e 10 milya pou tout lòt envestisè yo. 40 milyon de dola se montan total vant montan total vant yo. Sonje byen, o tou debi, mwen te di nou byenvini nan mond envestisman patisipatif la. Byenvini lè ou menm ou deside pou vin yon envestisè e avèk lajan ki nan pòch ou a, ou kapab finanse diferan startup E ou ka fè sa gras a envestisman patisipatif. Fòk mwen di nou ke envestisman patisipatif la li menm, se yon nouvèl tandans ki genyen sou mache envestisman an, kote ke ou kapab finanse yon antrepriz, ou kapab finanse yon pwojè, men ou pa oblije peye l yon sèl kou. Ou peye l pa etap, ou peye l pa, kòman m ka di sa, chak mwa. Si ou ta gen pou peye 1000 dola, ou ka peye l sou 10 mwa. Ou peye 100 dola chak mwa pandan 10 mwa. Vwala de kwa nou palon, nou palon de vestisman patisipatif pou tout lè bous. Sa se sitou pou fasilite moun ki pa gen yon gwo kòb men ki vle vin yon envestisè. Estad yo yo menm, yo detèmine avansman reyalizasyon pwojè a e patisipasyon grand fondasyon yo nan finansman l. Etap yo, yo detèmine reyalizasyon plan finansye ki li menm pral modifye valè depò. Sa sa vle di? Etap 1, ou te envesti yon kòb X, li te ba w pa egzanp yon milyon depò. Nan etap 2, l ba w 900 mil. Nan etap 3, l ba w 800 mil. Jiskaske l rive nan etap lè l sipoze fini an, li pa ba w gran choz ankò. Men, si se nan peryòd sa w tande l, Mieux vaut tard que jamais, moun ki te konnen l nan etap 1 yo, erezman, yo te gentan pozisyone yo a tan e kou mwayen depar an pasan de letap 1 a letap 17 ogmantera jiska 100 fwa, eske nou konprann sa sa vle di? jiska 100 fwa kou yo ap ogmante. Se yon pwojè ki a pla sou 3 stad, pa bliye m di n stad lan li menm li detèmine avansman reyalizasyon pwojè a ki ap fèt an 17 etap. Stad pre-sid, etap de finansman de 1 a 7. Kounye a nou toujou nan stad pre-sid paske pwojè a pase nan etap 3. Li fenk pase nan etap 3. Finansman nè reki san frè de kolèkte de fon se 2 milyon de dola. Distribisyon, Kantite pò k ap distribiye pandan etap sa de 1 asyèt la, se 15 pousan des parts de la société. E valè prensipal de ce stade, kisa k ap fèt nan stad 1 asyèt la, se kreyasyon pwòp pwototip MLC pa nou, pou nou gen on sètifikasyon pou li e pou nou kòmanse devlope teknoloji a. Sous de finansman, ki kote kòb sa ap sòti? Se peti e mwayen envestisman prive, de patikilye di mond antye, de biznis enjèl, de fon de kapital risk e de akseleratè spesyalize nan le stad pre sid. Se la nou nan stad nou nan etap 3, Dè ke nou fin franchi etap 7 la, nou pral pase nan stad sid. Sa k gen anndan stad sid la? Ann debou, ann de, ann nou, ann nou gade ansanm ban nou ki sa ki ladan l. Etap 2 finansman de 8 a 12. Finansman nè reki se 5 milyon de dola. Ki kantite par k ap distribiye pandan etap 8 a 12 lan? Se 18 pousan dè par de la sosyete. E ki sa k ap fèt egzakteman nan stad sa? Se kreyasyon on chèn de pwodiksyon minimal, e yon sètifikasyon nan yon sèl peyi miz an vant di premye lo. Donk premye lo MLC yo ap gentan miz, ap gentan sou mache a pou pasyan ki soufri maladi dyabèt kapab achte l nan fen etap 12 lan, n ap pale de ane 2025. Donk nou pral antre nan 2023, sa vle di disi 2 zan, kòb sa ke nou mete deyò a, l ap ka kòmanse ban nou yon rantre. Sous de finansman se de gran envestisè, de fon de kapital ris, ensi ke de peti envestisè prive, de patikilye dan le mond antye. Vwala, an pe de mo, ki sa k gen pou fèt nan de pwochen ane k ap vini yo nan stad Spresid avèk nan stad Sid pou devlopman pwojè MLC a. Ki kantite par k ap distribiye? Se 15 pousan des parts de la société. Sous de finansman an se kiyès? Se des grands investisseurs, des fonds de capital risque, de petits investisseurs privés et des particuliers dans le monde entier. E pi gwo valè stad sa se kisa? Se elarjisman jewografi dè vant. Sa vle di, n ap pale de jewografi, n ap pale de ale nan plus peyi. Et création des chaînes d'approvisionnement vers d'autres pays. Mise à l'échelle et croissance, durée c'est à partir de 2025 et sans délai limite. Ça veut dire de 2025 jusqu'à X. En 2030, c'est croissance et expansion, création de réseaux de succursales et expansion internationale. MST ofri nou posibilite pou nou fè kòb gras ak kwasans antrepriz la. On milyèm de dola, se valè aktyèl par MLC ke nou ka achte kounya. A note ke valè sa ap chanje an fonksyon de etap e de montan envestisman ki endike nan lis de pri an. Pou lis de pri an, moun ki gen aksè a lis de pri an se yon moun ki deja enskri oubyen yon moun ki sou yon ki sou yon gwoup de fòmasyon e denfòmasyon. E si nou vle gen aksè avèk li, pa ezite rele nou nan nimewo ke m te di toutalè an, ok, e lè sa n ap ka ban nou plis enfòmasyon. On dola, se objektif antrepriz lan al antre an bous, on parle de 2030. 20 milliards de dollars se objektif de kapitalizasyon total sosyete a, donk se sa Ki posibilite de kwasans pou nou menm nou kapab fè lajan gras avèk MLC? E analiz sa li baze sou kisa? Analiz lan li baze sou kwasans mache konsomasyon e reyalizasyon antrepriz ki yo menm deja sou mache a, sonje ke done yo yo menm yo ouvè e avèk done ouvè sa yo nou kapab, antanke envestisè, pozisyone nou pou nou konnen si wi ou non domèn sa a se yon domèn ki ase rantab, e lè nou rann nou kont ke se yon domèn ki ase rantab, n a kapapab pran, n ap kapab pran desizyon entelijan pou nou vin de envestisè, pou nou achte de pa daksyon nan sosyete a. Mil pousan, machandiz, lè m di machandiz m ap pale de sistèm CGM, ok, ki gen tan fin kreye, ok, la, machandiz ki fin, ki fin fèt yo, y ap gon majorasyon ki prale jiska mil pousan. Humm, se ase kolosal. Se ase enòm kòm pou, kòm posibilite pou nou fè kòb. Si n di mil pousan, dizon ke, je sais pas, m ap pran yon ti chif rapid, an n di ke kou a te ka san, san dolar de fabrikasyon, e mil pousan se posibilite de benefis ki ka fèt la. E nan mil pousan sa a, nou menm n ap gen senkant pousan ladan l. Èske nou rann nou kont kisa sa ka fè, kisa sa ka ofri kòm posibilite? E sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant tout sistèm CGM ke l devlope. 50 pousan, Sosyete MLC a ap vèse jiska 50 pousan revni l yo sou fòm de dividand. 30 pousan, Avèk le chif de 100 mil Kliyan, Dividend yo yo ka atenn 30 pousan montan de par achte e montan de dividend yo y ap ogmante pwopòsyonèlman a kwasans di nonb de kliyan. Chwazi Chwazi ki montan denvestisman ke nou vle. Chwazi ki pakè denvestisman ke nou vle pou nou peye. Yon envestisè debutan, yon envestisè mwayen, li kapab achte yon pakè denvestisman antre mil e senkant mil dola. E montan envestisman sa a, l ap ba l yon kantite par d'aksyon, e ki spesifisite, òf yo, yo ouvri sou lis de. prix ki pibliye ak Ofis la e disponib sou lyen sa a, nou ka al sou mymlc.health n ap ka jwenn plis enfòmasyon. Yon envestisè estratejik, envestisman ale antre 100 mil e 2 milyon de dola. Vwala, ki espesifisite l, se òf pèsonalize avèk de bonis siplemantè Yon envestisè estratejik li menm pou kòb ke l ap envesti an, MLC, ap ofri l plis par li menm e l ap gen de bonus siplemantè. M pa konn a kiyès m ap adrese m jodi an, men sèl sa m konnen, kèlkeswa kòb ke w prè pou envesti an, W ap jwenn yon pakèt envestisman pou li e ou ka peye l fason ke w vle. Ou ka peye l yon sèl kou oubyen ou ka peye l chak mwa pa tanperaman. Donk deside ki pakè ke nou menm nou vle peye e swaye entelijan. Reflechise. Pran le tan, prenez le temps de réfléchir. Posez des questions autour de vous. Ale sou entènèt, rechèche CGM, chèche kantite moun k ap itilize CGM, chèche ki kantite moun ki soufri dyabèt nan mond lan. E lè nou fin jwenn tout chif sa yo sur des données ouvertes sou sur Google et autres, pran desizyon pou nou envesti, pran desizyon stratejik pou nou envesti e lè sa a, N ap rann nou kont ke jan Robert Kiyosaki di an, revni pasif yo, sa pè byen, l ka pran swen nou byen. Envesti jodi a pou demen si Dye vle nou ka kontan. Nou ka gen yon meyè vi. Nou pral pran ansanm yon ti egzanp denvestisman. N ap pati avèk yon envestisman ki kapab 10 mil dola. Ok. Avèk mizannèv de plan plan sosyete a, chif 2 milyon de kliyan e kapitalizasyon de 10 milya de dola, kisa sa ka bay kòm posibilite de kwasans? Potansyèl pou ogmante envestisman an, an ale, se de 10 mil a 10 milyon de dola selon lis de pri etap 2 an. Kounye a nou rete nan etap 3, chif sa gen pou l chanje, mwen swete nan pwochen zoom ke n ap fè le 30 lan n ap ka vini avèk lòt chif ki mizajou. 50 pousan se potansyèl, potansyèl de resevwa la, sa vle di jan m te di o tou debu an, MLC ap kenbe 50 pousan li menm e lòt 50 pousan an l ap al repati ant tout Ou di ki se reprezantan nasyonal MLC pou Ayiti, oubyen mwen menm K. Michlor ki se vis reprezantan nasyonal pou Ayiti, e lè sa a, n ap fè nou yon plezi pou nou ede ou menm ki deside envesti nan nan domèn inovatè sa a ki se Medtech, teknoloji medikal, w ap ranpli done sou pwofil ou, N ap eksplike w kijan pou fè sa, w ap rechanje kont entèn ou e w ap chwazi yon pakèt envestisman. E w ap wè imedyatman pa ou yo nan bak ofis la e pa sa yo yo menm w ap resevwa yon sètifika pou yo e sètifika sa se li menm k ap ba w dwa pou resevwa dividand yo. Vwala, se te, se te, an kèlke sòt, pratikman tou pou la prezantasyon, men aprè prezantasyon sa gen yon bèl ti videyo ke nou pral pase pou nou, se yon videyo kote ke tout fon, tout ko-fondatè MLC yo, tout moun ki nan konsèy d'administrasyon e otre ap swete nou meyè ve Meyè vœux pou la nouvelle année, yap swete nou Merry Christmas e nou pral gadel ansanm avèk CEO Yvonne Satal Saltanov e nou et nou tout ki nan board lan kap travay pou MLC a li menm li kapab wè le jour. An nou gade ansanm bèl ti video sa ki pa two long. Chers amis, dans cette période de Noël et de la nouvelle année, je vous souhaite que tous les objectifs et les plans que vous vous êtes fixés se réalisent Notre société, MLC, est encore très jeune. La jeunesse, c'est la croissance. La jeunesse, c'est les perspectives. Par conséquent, la jeunesse de la société, c'est votre succès je voudrais souhaiter un développement et une croissance ultérieure aux membres de l'équipe. En ce qui concerne les clients et les partenaires qui se sont joints au projet, je vous dans la nouvelle année, que ce soit une découverte chanceuse, une vraie trouvaille, une partie de votre vie et de votre développement. Bonne année les amis et joyeux Noël. Salut à tous, je suis Oudi Joseph, partenaire national pour MLC Haïti suis Camille Louis Saint-Joseph, Salut, salut, salut à tous les partenaires et investisseurs MLC Ingénierie. Je et Victor maire, le partenaire national du Cameroun je voudrais vous souhaiter à vous tous de très, très belles fêtes de fin d'année 2022. 2022 a été une année excellente. Je sais que 2023 nous réserve beaucoup de surprises et de très belles réalisations avec ce merveilleux projet MLC Ingénierie. Écoutez, passez de très belles fêtes. Tous mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité Bonjour à tous. Je suis tellement heureuse de saluer tous les partenaires MRC Ingénierie. Je suis fière de travailler avec vous. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos efforts, pour votre soutien. Je voudrais vous souhaiter les bonnes fêtes de Noël et un grand avenir nous attend. Chers partenaires, chers clients, Chers futurs investisseurs de notre projet, on vous souhaite une bonne année. On vous souhaite du bonheur, de la chance et de la prospérité Que ces fêtes et la prochaine année ne vous apportent que du succès et de la chance. Bonne année et joyeux Noël. Nous saluons les participants et les partenaires du projet MLC. Je vous dis bonne année et joyeux Noël. Je vous souhaite de la chance et de la réalisation professionnelle dans la nouvelle année. Je vous suis très reconnaissant pour le soutien du projet et pour votre participation. Et je voudrais également dire que maintenant, c'est le meilleur moment pour vous joindre au projet. On a un grand avenir qui attend nous tous. Je vous souhaite une bonne année et un joyeux Noël. Je vous souhaite du bien-être dans tous les domaines de la vie. Et je vous souhaite d'atteindre les nouvelles hauteurs professionnelles. Je suis très heureuse de travailler dans la même équipe avec vous, dans l'équipe du projet MLC Engineering. Je me suis reconnaissante pour votre coopération et pour votre soutien. Bonjour les membres de l'équipe MLC. C'est presque la fin de l'année. La période de fête, c'est le temps qu'on va passer avec nos familles et avec nos amis pour se donner un coup d'énergie pour la prochaine année 2023. Je vous souhaite, à vous et à vos familles, un Noël béni et heureux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de la fin de l'année et j'espère que vous serez plein d'énergie pour atteindre de nouveaux succès. Je vous souhaite également une nouvelle année encore plus de bonnes nouvelles dans le développement du produit CGM destiné à mesurer le taux de glycémie dans le sang. Nous vous invitons à soutenir par le biais du financement participatif ce formidable projet dans le domaine de la santé. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et de bien commencer 2023. À, bientôt, bientôt, avec métiers Voilà. Jan m te di se ton bèl ti videyo ke nou t ap gade ansanm. E m ap di nou mèsi nou chak ki te la pou swiv prezantasyon sa. Mwen vrèman swete ke nou te byen aprann. E si nou gen de kesyon, se vrèman le moman pou nou poze kesyon nou yo. Si nou pa gen de kesyon tou, Map di nou orevwa, nap wè semèn pwochèn. Donk si gen de kesyon nou kapab ekri l nan chat la oubyen leve men nou. Lè sa map fè m yon plezi pou mwen reponn kesyon yo. Annatandan gen kesyon map pwofite chalye chak grenn moun ki la Bonsoir Bonsoir Cindy Bonsoir Daniel Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp ok Bonsoir Cindy Bonsoir Daniel Bonsoir Innov plus Junior Léon Aswè a m remake ke majorite moun ki avè nou se medsen oubyen se famasyen donk m konprann ke enterè a li vrèman kwasan Si gen youn nan nou la ki poko rejwenn MLC, se vrèman le moman pou nou panse a fè sa, paske sou zye nou la yo chanje etap, yo pase de etap 2 a etap 3, e pa kite ke yo kite etap 3 pou y ale nan etap 4, lè sa pou menm kòb ke nou envesti a, n ap gen mwens pay denvestisman. Se sa sèlman ke m te gen pou m te di nou. E la, èske gen kestyon? Bon, bonsoir Doktè Daniel, m kontan ke w te la. Men, èske ou gen kesyon? Si w gen kesyon, ok. Si w pa gen kesyon, m ap redi w ankò ke m kontan ke w te la. E n ap mete fen avèk Zoom nan. M ap di nou, non, Doktè Daniel pa gen kesyon. Doktè Cindy, èske ou gen kesyon? Ta sanble ke l pa gen kesyon, ebyen se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou. M ap di nou mèsi paske nou te la, e pran swen tèt nou. Si nou konnen yon moun ki nan fanmi nou ki soufri maladi dyabèt, m ap di nou pou nou pran swen li, asire n ke li kontwole sik li regilyèman. Menm si l poko itilize sistèm CGM, pou li menm pou l ka gen yon meyè vi, yon meyè sante, an atandan ke pwojè MLC a li menm li vini avèk sistèm CGM nan e ke li kapab itilize l. Babay tout moun, se t yon plezi pou m te ansanm avèk nou, pran swen tèt nou, ke Bondye beni nou.